Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Kòlèg a parle, il s'adresse à quelqu'un. Enben kòlèg papa, ou wè jan bagay la pa dous? Kòlèg montre l jenere wi. Kòlèg montre li jenere paske nan zòn nan la sitou anba pikan pou moun ki konn zòn yo byen nèg yo lage nan fè kadejak gen yon timoun m kwè 15 an nèg yo mete san sou li alò se langaj bandi yo sa yo vyole li byen si ebyen kòlèg di ekoute li pral frape pye l atè kòlèg fache kòlèg nève bagay sa pa gen dwa fèt nan zòn nan e si yon nèg se nan lojik la ou lage kò w. Ebyen wap jwenn avèk kòlèg. Ann tande kòlèg nan ultimatum ke li voye bay nèg kap fè kadejak nan blòk la. Konprann? Pase Michel li menm e sosyal li te konn fè pou moun zòn nan. Michel pat nan bagay ap pran ti moto malere, ni fè kadejak sou moun. Michel pat janm pa dakò bagay sa yo nan zòn nan. Pandan Michel pa la nou chwazi ap pede mache fè kadejak sou moun nan zòn nan. Imajine nou ou antre kota. Koman misye rele? E pèsonèl e map pale avèw tjou. Map pale a lòt moun. E e pou chwazi rantre kota, kota konbyen? Kota 56 pou chwazi pou yon timoun ki laj li? 15 an. pou chwazi met san sou li, ou konprann? Lòske m di met san sou li, e pa kout kouto l ba li ni e bal non. Pou chwazi fè kadejak sou timoun nan, men kanpe timoun nan pa ka kanpe, e menm fanmi an pa menm gen mwayen ekonomi menm pou li ta voye l lopital. Ou konprann? Mesye lè n ap reyaji. Reflechi avan n reaji mesye. Pa kont m konnen gen moun ki pral di m mwen menm eske m reflechi. Sa ka rive ou pa wè m reflechi, men moun ki konnen m reflechi yo, yo konnen. Sa k pa konnen yo, se afè pa yo. Konprann? E mesye m pap ba nou manti. E sa fè 2 plent m resevwa pou nou. Twazyèm plent lan m resevwa pou nou, moun anba pikan aranje nou. M ap desann sou nou an bosal. E mwen konnen mwen menm lè m desann yon kote mwen menm m pa bay piyay, m pa fè erè mwen menm. E mwen menm m pap pran. M ap desann sou nou an bosal. E manman pitit tou ap tou mare vant. A m wè nou nou sòti pou nou fè kwadèboukè tounen yon pak. M ap konn si kwadèboukè se pak li ye. Ok kòlèg, donk sa fè konprann ke nèg ki kriminèl la tou li menm li gon kè. Nèg ki kriminèl la, kè li pa di li fè kriminalite oubyen akta de kriminalite tou lè jou. Dè fwa l konn tande yon moun mouri e pwi dlo kapab koule nan je l. Men si sa fè w mal kòlèg petèt yon bon maten nou ka deside pou n pran konsyans tou pou n di ekoute nou fè pèp la twòp tò N ap bay pèp la yon ti chans. M ta swete espri sa ki kòmanse ap moute nan tèt ou a, espri de mansyetid sa a, ke li kontinye monte nan tèt ou, epi n ava chanje bagay yo kòlèg. Brèf, n ap fè yon tounen sou batay ki te genyen, konfli nan plenn nan antre lèzòm de Chen Mechan, antre parantèz, G9, epi nèg 400 Mawozo, antre parantèz. GPEP. Nan yon dezyèm bilan ki pibliye yè lendi 27 jen 2022, Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun devwale ke konfli ame ki opoze gang 400 Mawozo ak Chen an fè 191 mò nan plenn nan. Rnddh note ke genyen 107 gason, 76 fanm, 6 fi ak 2 gason ki pèdi lavi yo nan karnaj sila a. Omwen 38 nan viktim sa yo, Se anba dife, pandan nèg yo mete dife nan kay yo. E nou konnen ki sa k t ap desine. Se te yon lojik pou te kapab pran kontwol teritwa. Poutan, pami 191 viktim sa yo, sèlman 48 fè pati reyèlman gang rival yo. Lòt yo, se te senp sitwayen ki fè pati de popilasyon sivil la. Rezilta batay sila, 158 timoun. Jounen jodi a, pa gen manman, pa gen papa. Ou byen genyen tou 91 kay yo piye e yo mete dife ladan yo. 57 machin pase anba dife. Sa pwouve tou senpleman gen yon mank dedikasyon pa bò kote pwòch viktim yo. Sèlman 30 plent ki depoze pa bò kote pwòch yo. moun sa yo ki asasinen kont bouwo sa yo. Jounen jodi a, sèten bouwo pa ezite egzekite moun nan plenn nan jan yo vle, sou pretèks ke yo fè pati gang advès. Sa ki te rive nan dat 22 jwen pase a, yon jenòm nan Damyen, yo akize li paske li ta de konivans avèk nèg 400 mawozo. Jenòm sa a, yo touye li, pi. yo trennen ni pou al mete dife sou li. Pratik sa yo toujou bay anpil kè sote ak fanmi ki yo menm ap kite zòn konfli sa yo. Jounen jodi a, yo kondisyone retou yo ak yon priz de kontwòl zòn sa yo pa Lapolis Nasyonal Dayiti. Nou imajine non, 400 mawozo e chen mechan lakòz 191 moun pèdi lavi yo. Anpil timoun san manman san papa jounen jodi. Epi. nèg kontinye ap bat lestomak yo pou ta kapab fè konprann ke yo se moun ki gen bon kè. Si pa bò kote chen an pa gen ti plenyen men gen anpil lòt zòn genyen ti plenyen tou. Eske nou konprann? Donk, bagay yo vrèman grav. Vrèman grav. Maten an m ap tande Karayib, m tande yon ti temwanyaj. 2 moun yo retwouve kadav yo kèlke pa, sa ma dezarsone. Tande ansanm avè m. Ou di nan zòn bò kote w la gen 4 kadav non raje. Bonjou. Bonjou, bonjou. Wi gen youn, youn ladan l. Youn, youn non raje. Youn, wi ki pran katouch men gen youn ki te gentan vini. Ok avan li te kouri nan yon lakou li te gentan pale li te di se petyonvil li soti. Ok. Li te di se petyonvil li soti epi li te mouri devan pòt moun yo li te gentan bay kont randu kote li soti. Ok ki jou ki jou li ateri nan zòn nan. Ki jou sa te pase. Oditris sa k pale avè m nan, m kwè se nan zòn Nazon. Ok, oditris, nou te pèdi kontak avèk ou. Ou ka kominike nou ki andwa egzatteman fanmi an ta fè w pase pou w kapab verifye? Ou di se 2 jèn gason, se sa? Wi, sa vle di gen youn ki te pran, gen youn ki te pran katouch, ok, pandansetan l pran katouch li kouri antre nan yon lakou. Ok gen youn ki mouri nan bartoli a nan bartoli an dwat nan nan teren nan teren li mouri nou te esant li nou vin pran epi lè nal sipèvize nan zòn nan epi nou wè kadav la vè gentan nan tèt li tout bagay nou te rele lapolis men yo paka fè anyen pou nou yo di se meri jodi an la ki kapab vin retirel pou nou. pou n fè kontak meri. E sak te mouri devan kay vwazen an kijan sa ye? Wi sak te mouri devan kay vwazen an lapolis genlè te vin chèche li paske li te gentan pale li te di se petyonvil li soti sa fèt vandredi a. Vandredi e donk ou pa gon ti deskripsyon? Epa moun nan zòn nan epa moun nan zòn nan ditou. Ou pa gon ti deskripsyon ou ka bay de sa ki kòmanse ap gate a E fizyonomi li, e jèn, lòt ti jèn ki te vin mouri devan baryè a. Ou pa gon ti deskripsyon ou kapab bay de sa yo? On jèn, on jèn gason, on jèn gason, men kote li ye a, se paske se yon moun ki t al keyi yon fèy lann panye epi ki, ki wè l nan espas la, men se la l al mouri, se katouch li pran epi l vole tèt mi an e la l al mouri egzakteman. Ok ou pa gen yon ide de ki rad ki sou li pou fanmi an o mwen. M pa t al gade. M pa t al gade se lòt moun ki t al gade men li kòmanse bay anpil odè. Dakò. Ban nou ti deskripsyon de zòn nan pou si fanmi an ta renmen fè yon kout tèt la kòm y ap pral sou Dèlma a. Wi se Nazon nan Bartoli an dwat pi wo legliz Moren an. Jij Morin. An, ok, ok. Pi wo legliz Jij Morin an. Donk, gon ti raje la, gon ti raje la, se sa? Wi, wi, gon raje. Wi, gen yon, sa vle di, te gen yon kay ki te, ki te kraze la pandan 12 janvye, epi mèt li fè kloti, epi l mete tòl. Se la ke li vole li antre a. Pandan genlè li fin pran katouch la. Li genlè pa kapab ankò epi li mouri la. E nap kite w avèk aktyalite jounen an nap retounen pou nou kapab boukle. Pandan manm Akò Montana yo ap tann repons Premye Minis lan pou reprann negosyasyon politik yo ki kanpe depi Fevriye ak Me ki sot pase la, Ariel Henry pran inisyativ pou fè dyalòg ak divès lòt pèsonalite san konte sektè nan lavi nasyonal la. Lokatè primati an nan sans sa vizite madi ki sot pase la ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide e l rankontre tou plizyè òganizasyon nan sosyete sivil lan vandredi 24 jen an. Ariel Henry ki pa fè ankenn bwi otou de rankont sa yo rete kwè sèl fason pou rezoud kriz lan se nan chita pale youn lòt. Aprè vizit madi pase a kay ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, Ariel Henry rankontre vandredi 24 jen pase an responsab Asosyasyon Nasyonal Medya Ayisyen yo, ANMH, Asosyasyon Medya Endepandan Ayisyen, ami, Asosyasyon Medikal Ayisyèn, Asosyasyon Pwofesyonèl Bank ak manm diferan bawo repiblik lan. Sou rezo sosyal Zoom, rankont avèk asosyasyon yo te chita sou kesyon ensekirite k ap brase bil peyi an, Premye Minis lan konte rankontre tou divès sektè pou twouve yon solisyon ak kriz lan. Lokatè Primati an vizite tou semèn ki sot pase a Pwotektè Sitwayen an. Pandan echanj yo, Premye Minis Ariel Henry ak Pwotektè Sitwayen an, kesyon ki gen awè ak fòmasyon Konsèy Elektoral Pwovizwa a, entèvansyon chèf gang yo nan medya te nan mitan diskisyon yo, selon yon twit Primati mete deyò. Li enpòtan pou Ayisyen yo travay ansanm pou rekonsilye segman sosyete a ki two divize. Se yon pasaj oblije si n vle retabli sekirite, fè fas ak gang ame ak kòmanditè l yo, kreye yon klima pwopis pou eleksyon avèk yon fòt patisipasyon nan lide pou rekonstwi enstitisyon debokratik yo, selon sa Premye Minis la endike toujou sou kont Twitter li. Paralèlman, Biwo Swivi Akò Montana ap plenyen le fè ke Premye Minis lan inyore depi plizyè mwa divès korespondans, Li ekri l sou pwosesis negosyasyon yo. Biwo Swivi Akò Montana a akize Premye Minis Ariel Henry le fè ke li refize bay swit ak korespondans sa yo. Nan yon lèt tou louvri li voye semèn pase a ak Premye Minis lan, Biwo Swivi Akò Montana a mande l pou l dezinye manb delegasyon ki ta dwe kòmanse negosyasyon politik yo. N ap soulinye, Plis pase 11 mwa apre asasina ansyen prezidan Jovenel Moise, aktè politik yo ak sila yo ki nan sosyete sivil lan toujou pa ka rive jwenn yon akò politik, akò sa ki endispansab a rezolisyon kèk pwoblèm peyi ap fè fas. Dènye rankont ant premye minis ak manm Akò Montana remonte nan dat 15 me ki sot pase la. Yo te plizyè milye patizan ak senpatizan ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide ki te rasanble dimanch byen bonè nan maten nan kafou aryopò pou demare manifestasyon sila a ki pran direksyon Taba nan lide pou rive douvan rezidans prive ansyen prezidan Fanmi Lavalas la nan objektif pou mande lidè karismatik yo a Mennen bark nouvèl tranzisyon an. Aristide nou bezwenw se pou blan ki te vin pranw lan pou blan vin metew nan plas ou la kounya la pou blan retounenw kounya la nan palè a ba nou se ou menm nou bezwen pou jere palè a nou bezwen gon bon kò polisye pou polisye yo jwenn plis mwayen pou yo viv gade titid nou paka jwenn manje pou nou manje nou paka jwenn travay pou nou travay gade nap viv sou fatra nap viv sou avèk maladi. Nou malad nou pa ka trete, nou grangou nou pa ka nou pa ka manje, solèy kouche nou pa ka soti, nou malad nou pa ka jwenn lopital pou n ale. O Titid, vin delivre nou non cheri. O Titid, vin delivre nou non Titid. O Isidey! Prezidan Aristide pa gen pou l prezidan, men nou menm pèp, se nou menm jounen jodi a ki vin chache misye, nou wè apre misye pa gen otorite ankò. Bondye pa ede otorite. Se yon sèl misye nou genyen ki kapab etire nou nan sitiyasyon ke jounen jodi a jodi a nou ye a. Wè pa wè, anvan fèt Jiye, Prezidan Aristide pral rann nou sèvis, li pran esay e palè nasyonal pou etire nou nan sitiyasyon ke nou ye jounen jodi a. Duclos Benissoit ki tap patisipe nan mouvman sila a, estime prezans lidè Lavalas la nan palè nasyonal ap pèmèt peyi a rale yon souf sou plan ensekirite ak lavi chè, Fòk gen yon tèt ansanm ki fèt, fòk gen yon fòk gen yon antant definitivman pou n ta kapab retire Ayiti nan sa li ye la a. Aprè manifestasyon sa a fin travèse divès zòn nan lè metwopolitèn Pòtoprens lan, li ta pral bout douvan kay ansyen prezidan an kote yon militant tap adrese l ak ansyen chèf leta a pou moutre l nesesite pou l mennen bak nouvèl tranzisyon an. Jodi a, ou pa mèt tèt ou. Ou pèp la ki te toujou renmen w de 90 a no jou a, prè pou l kontinye sakrifye lavi l pou ou. Se entegrite ak onètete Avèk lanmou, avèk respè kap degaje la jodi a anvè ou. An nou di ansanm, nou vin pote kle bato a ki se peyi a. Malerezman, Jean Bertrand Aristide pa t soti pou l te adrese l ak foul la, sepandan manifestan yo bay yon lòt randevou 15 jwen kap vini la ki se dat anivèsè ansyen prezidan repiblik la. Fè pou arete kèk moun, kèk ladan yo, yo akize de zak banditis oubyen kriminèl oubyen ki genyen enplikasyon nan de gwoup ame. Nou panse se yon bon travay lapolis ap fè, menm lè l pa gen mwayen, menm lè gen de fwa l pa resevwa enstriksyon pou li aji oubyen menm lè l aji an reta, men lè l fè yon bon kou, donk nou panse se yon bon bagay. Mentenan. pa rapò avèk traktasyon k ap fèt pou yo lage moun ki ta chèf de gang Baz Pilat. Si se ta vre, sa montre efektivman otorite nan pi wo nivo Leta peyi an genyen akwentans avèk gang, avèk bandi, gwoup ame. Paske lè lapolis resi arete yon moun, menm lè moun sa a li menm ta gen moun ki panse l se inosan, Men yo dwe fè demach pou transfere moun nan devan ki de dwa, sa vle di devan lè zotorite jidisyè, pou li menm la l reponn avèk sa la sosyete e la polis repwoche l. Men avan tou, otorite yo ta dwe akonpanye e felisite la polis pou yon kout filè konsa. Men si w ta wè se demach y ap fè, bon. Nou mèt konnen vrèman enfòmasyon k ap di nan divès medya, nan divès milye, nan divès espas piblik ke otorite aktyèl yo, yo gen de bon akwentans avèk bandi. Donk lè sa enfòmasyon sa yo sou wout pou yo konfime. Lapolis son kò yerachize, men lalwa bay polisye yo yon pwoteksyon pou yo pa obeyi a lòd ilegal. Pase nenpòt moun ki enplike nan zak kriminèl, menm lè moun nan te fanmi premye minis, te zanmi premye minis, oubyen te premye minis, depi se lapolis genyen misyon sa a pou l pwoteje e sèvi, se mete l ozarè, mete l on kote pou odisyone l jiskaske yo defere l devan lajistis. Donk nou menm se sa nou ankouraje. Bon, nou menm nou pa prese di tout moun lapolis arete. se kriminèl tout moun lapolis arete se vòlè men nou panse se sèl yon tribinal ki kapab pwononse santans sa yo e sa ki pi bon se ke lapolis pran tout dispozisyon apre ankèt dcpj lè li menm li fin tande moun entèwoje moun donk yo voye dosye a avèk yon rapò bay pakè e pakè li menm li defere l devan tribinal konpetan bon. Jodi an la, jan w ap di an, si genyen de tantativ oubyen de manèv sèten otorite ap fè oubyen sèten moun pwisan anndan peyi ap fè pou yo libere moun lapolis arete, se pwobableman lè l rive nan pakè an, y ap fè presyon pou chèf pakè a lage l. A se moman, mwen konseye otorite polisye, polisyè, jidisyè yo, moun nan dcpj yo, Nan de ka konsa, yo ka dirèkteman sezi kabinè denstriksyon. Aprè yon pakèt tan nou fè, n ap menn ankèt, n ap fè yon seri de bagay, nou panse ke moman rive parapò avèk pwoblèm fenomèn ensekirite ki genyen la a nan peyi a kote ke popilasyon an pa kapab vake avèk okipasyon l ou prèske pa ka ale pyès kote nan lòt vil pwovens yo paske zòn sa yo se dè bandi ki pran yo. Sinapwa estime ke. Direktè jeneral lapolis la, Mesye Frantz Elbé, sipoze e nou mande pou gen de chanjman ki fèt nan chèn kòmandman lapolis la, swa nan yon seri de baz responsabilite oubyen nan yon seri de komisarya, yon seri de kote ki gen de pwoblèm. Paske chanjman sa yo ap pèmèt ke gon lòt, gon lòt souf ki bay a lapolis la. Paske anpil fwa, gen de moun ki konn an konivans avèk de, de moun ki ap fè dezòd nan yon seri de zòn, men yo pa gen kapasite, yo pa gen konpòteman. kapab destope moun moun sa yo. Zafè ke Direktè Jeneral Lapolis la gen yon pakèt efò l ap fè si tout fwa ke l vle kontinye chache rezilta ke li vle a l bezwen bay vre rezilta. Synapoh a estime ke e mande fòk gen de chanjman ki opere le pli vit ke posib nan chèn kòmandman Lapolis la atravè yon seri de baz atravè komisarya de sou komisarya tou paske Lapolis a bezwen 109 jounen jodi a la se pa paske Moun nan petèt li kapab zanmi w pou oblije mete l nan yon pòs malgre w konnen ke li pa kapab. Popilasyon an bezwen de moun ki kapab, de responsab li konnen ki ka pran responsablite yo. Se pa pawòl ankò popilasyon an bezwen. Popilasyon fè twòp tan ap pran pawòl. Nou menm onivo Sinapò a nou kapab konfime pou radyo Scoop FM, efektivman vre gen dèyè materyèl ke ke lapolis voye e achte pou ranfòse kapasite lapolis. Nou pa gen pou nou bay estrateji yo men sof. ke nan Sinapò a, nou konfime efektivman vre gen de materyèl ke gouvèneman an fè rekizisyon pou pou lapolis la kapab omwen fè djòb li jan ke li ta sipoze fè l la, jan yon pakèt moun konn toujou di l lapolis la manke mwayen, m kwè ke lapolis la li pral plizoumwen ekipe gen de materyèl pou l kapab fè travay li kòmsadwa. Lè ou gon ekip foutbòl, ou bezwen bay rezilta, se moun ou konnen k kapab ede w bay rezilta pou mete sou tèren an ki pou bay rezilta. Li valab tou pou o nivo Lapolis Nasyonal Dayiti, se rezilta ke nou menm nou ap chache. Se rezilta ou menm tou ke ou bezwen. Men si pa gen moun ki ka bay rezilta, pansetan gon pakèt lòt moun ki prè, ki kapab. Se nòmal ke nou jodi a nan Sinapwa nou mande ke fòk genyen dè chanjman ki opere nan chèn kòmandman. e lapolis la e lè nap gade yon pakèt bagay kap pase yon seri de kidnaping kap fèt de nèg avèk inifòm lapolis sou yo se de bagay ke nou menm nan Sinapwa nou mande fòk gen chanjman ki fèt nan inifòm yo fòk gon pase men ki fèt nan inifòm yo fòk genyen plak machin yo fòk yo fòk yo repanse fòk yo revize sekirite peyi a. Ebyen pou sa nou menm nan konbit nou di ke bilan BINUH li se yon echèk total kote 3 eleman sa yo m sot di la yo yo pa rive nou ta kapab di ranpli youn ladan yo kòrèkteman. E sou baz sa, nou estime malgre tou gon volonte bò kote Konsèy Sekirite Nasyon Zini an, prensipalman Grand Bretagne, Le Canada, La France, Les Etats Unis, pou gade kòman renouvle BINUH anndan peyi a. Nou menm nan Konbit nou estime ke pa rapò a bilan negatif sa nou fè de BINUH, pat kesyon pou yo renouvle manda misyon sa anndan peyi a. Dayè, Madam Lalim ki jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan anndan misyon sa, li konpòte l tankou aktè politik ann Ayiti. Sèl sa Madam Lalim poko fè nan se lè gen yon eleksyon l pote l kandida. Men apre sa, keseswa. Pou fè twit pou mete moun, nou wè kouman l mete Ariel la. Ke se swa lòbi nan moman kriz politik pou pwoteje Jovenel nou wè ki wout li te fè. Sètadi konpòteman lalim li ale andeyò de prensip konvansyon de Vyèn yo ki vle ke an fonksyon de wòl ou kòm anbasadè, kòm on konsil, kòm on moun ki nan tèt on misyon tankou ki delege pa Nasyonzini ki konpòteman pou genyen, Madam Lalim ale nan sans kontrè ak tout koze sa yo. Sou baz sa nou estime ke fòk gen vwa ki leve anndan sosyete a pou eksprime dezakò sa yo. Se nan sans sa nou fikse pozisyon nou sou non renouvèlman manda BINUH anndan peyi a. Pou sa, nou estime ke vwa diplomatik yo nan relasyon entènasyonal lè moun ap fè politik, nou pa ka pase out ke yo, de yo. Nan ka sa, nou ekri de peyi ki prezan nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an. Nou ekri République populaire de Chine, nou ekri Fédération de la Russie, sètadi pa le byè de prezidan yo. Nan ka sa, ki sa nou fè? Nou asire aske nou achemine lèt sa ba yo, le fèt ke 2 peyi sa yo pa gen anbasad an Ayiti, nou voye l ba yo atravè anbasad yo genyen nan peyi Uruguay ak Argentine, pou nou di yo pa antre nan lojik 2 peyi ki, jan anbasadè chinwa te di l la, konpòte yo. nan fason y ap jere Ayiti an patikilye Lèzetazini ap jere Ayiti ap jere Ayiti tankou koloni pou yo pa patisipe pou yo poze veto pou nou renouvèlman manda bini anndan peyi a e nou mande yo pou gen yon komisyon devalyasyon ki soti nan Nasyonzini ki dirije pa de ekspè endepandan ki pou vini pou fon bilan Bin yon nan peyi a. Kou se pa madam la lim ki son lidè politik, wè pou nou menm li pa diferan de nenpòt manm phtk ki ap foure men l byen fon nan lavi politik peyi a pou gon misyon ki pou vin wè manti madam la lim ap bay lè l ale nan rankont entènasyonal sitou nan espas Konsèy Sekirite Nasyonzini an, lè l ap pale sou ka Ayiti a, ebyen l ap di kòm kwa tout koze yo an woz, gen ensekirite, men sa Lalim pa bliye di, lè l ap e, pou l jistifye renouvèlman manda BINUH an, kesyon ensekirite a, men fòk Lalim di, kòman peyi l, atravè keseswa Minustah, Minijis e BINUH jodi a, yo kontribye nan kreye klima ensekirite sa, movèz gouvènans sa, kriz politik anndan peyi a, paske yo pa janm kite ak pèp ayisyen an pou li deside sou kiyès k ap vote l, yo pa janm kite ak pèp ayisyen an pou l jwe wòl li kòm aktè nan istwa pou chanje lavi l. E mwen toujou di ke mo ensekirite a se yon mo elegan ke yo itilize pou dekri yon sitiyasyon katastwofik. Sètadi, sitiyasyon n ap viv ann Ayiti a, li pi mal ke yon sitiyasyon de gè. Paske sitiyasyon de gè, ou gen dwa genyen yon de twoup ki okipe yon teritwa, yon lòt ki okipe yon lòt teritwa, eksetera. Men chak moun kanpe sou bit yo, swa y ap atake, swa y ap chèche plis teritwa. Sa n ap viv la a jodi a, se yon sitiyasyon de kawo, kote ke pèsonn pa konnen de kisa demen l ka ye. Li pa konnen si si lè l soti jla a pou l al nan travay, èske l ap rive. E sesi tout klas sosyal konfondi. Yon moun ka panse ke moun ki gen mwayen an, li menm se li yo pli vit m ta kapab di kidnape oubyen prive l de libète li. Moun ki moun ki gen plis mwayen an, li senpleman y ap mande l plis ranson. Se pa yo p ap se pa ke moun ki gen mwens mwayen an, yo p ap pran l. Yo li gen menm risk la. Donk kesyon sa a ke nou rele ensekirite a son bagay ki grav. Lòt pwen ki enpòtan nan kesyon ensekirite a, an jeneral yo toujou mande tout moun, sitou lè yo an prezans yon aktè politik, yo konn mande aktè politik lan kouman, kouman yo mande aktè politik lan kisa n pral fè avèk fenomèn ensekirite a. Bon, mwen menm mwen panse ke se yon kesyon ki. e ki konsène tout moun, li pa konsène aktè politik la, li konsène tout moun. Nan ki sans mwen di li konsène tout moun? Paske an n raple egzanp mesye Frantz Elbe lè l te mande popilasyon an pou leve kanpe kont ensekirite. Mwen, m konn itilize yon mo franse pou m di se yon derobat, sètadi se yon pike devan, paske popilasyon an pa gen okenn responsabilite devan ensekirite. M te pran egzanp sa a deja, yon moun ki gen pou l ap al travay nan faktori, li gen de pitit, li genyen pou l al depoze pitit li lekòl, answit pou l al nan travay li, pou l retounen, ou pa ka di moun sa a pou l al patisipe, se lavi l ap chèche pou pitit li, li pa gen pou l al nan vin di w ke se li k pou bay tèt li sekirite. Paske l peye yon moun pou sa, yo pran kòb sa a sou taks li, li peye yon moun pou sa, se moun sa a pou fè travay li. Donk nou menm nan popilasyon an, sa pou n fè, se moun ki nan tèt Leta a, moun ki nan tèt ensekirite a, se li pou n al pran. M vle pale de pouvwa kowonpi a, pouvwa phtk a. E paske an nou pa meprann nou, menm si anpil moun petèt ap fè demagoji di ke ensekirite sa a kòmanse depi iks, depi igrèk, men sa n ap viv depi jodi a, se yon bagay ki òganize politikman e l òganize politikman kòm metòd pou repwodui pouvwa phtk a. Nou te di l nou menm nan Kobit la, nou konn sa, kisa ki responsabil, kisa ki objektif nou, objektif nou se anpeche repwodiksyon pouvwa phtk a, paske li se jisteman itilizasyon l de gang yo, se inikman pou repwodui tèt li sou pouvwa a. Nan ki objektif aktivite an fèt, se dabò se fè pwomouvwa medsin tradisyonèl lan, e aktivite an fèt se fè pwomouvwa tout pwodiksyon lokal k ap fèt anndan medsin tradisyonèl la, e aktivite an fè timoun kapab fè popilasyon konnen se yon trezò nasyonal, il fò ke nou valorize li, il fò ke nou pwomouvwa li, il fò ke nou envesti ladan li, ki se yon endis de devlòpman imen pou nou kapab rezoud lè pwoblèm sosyo ekonomik k ap travèse nou. Ebyen jodi an, nou gade sistèm sante an, li gen pwoblèm, e lopital yo gen pwoblèm, mank de pèsonèl, nou gen pwoblèm entran, medikaman, Men mentnan, medsin nan, se yon fòs li ye, medsin nan se yon, li ekonomi, li edikasyon, li sante, li menm anviwònmantal. Ebyen, si jodi an la, Leta ayisyen, sektè ekonomik lan, les oligards, sektè entèlektyèl la, e tout popilasyon an ansanm, mete men pou n fè medsin sa avanse, jodi a jounalis nou ap rezoud pwoblèm sante yo, e pwofesè nou yo, avoka nou yo, tout moun nèt anndan peyi an, nou di ou, medsin sa, se pou nou li ye, an nou kenbe li fò. Nan lane 1957, te genyen maladi piyan ki t ap ravaje peyi Dayiti. Legliz katolik avèk gouvènman ki te an plas te mete yo ansanm pou te chwazi Notre Dame du Perpétuel Secours kòm patwòn peyi Dayiti apre anpil lapriyè. eben pye an te disparèt. E nou menm ki vle gade yon tradisyon, non sèlman n ap gade tradisyon ansyen zansèt nou yo, pase pre de 3 syèk se medsin tradisyonèl la nou te ka di ki pèp nou an ap sèvi. An 1978, estimasyon ke nou te fè, ankèt nou te fè nan peyi Dayiti, nou te jwenn, Pou chak 10,000 Ayisyen, nou gen yon medsen konvansyonèl, sa vle di nou di medsen modèn yo, tandiske ankèt nou te revele pou chak 10,000 Ayisyen nou genyen apeprè 1,000 tradipatrisyen, sa nou rele moun k ap bay remèd abaz de plant medisinal. E nou di yon richès nasyonal konsa nou oblije ankadre popilasyon an, non sèlman si nou gen mil pou chak di mil popilasyon, nou oblije al travay pou nou wè si nou ta ka gen de a twa mil pou chak di mil Ayisyen. E se rezon sa a jounen jodi a nou chwazi dat sa a kòm yon jou pou pèmèt nou valorize, pou pèmèt nou edike, edike popilasyon nou an menm Lamesin tradisyonèl enpòtans li genyen nan lavi. Tenidrid se yon konkou epelasyon ki pral pèmèt aske timoun yo yo fè konesans ansanm avèk yon seri de nouvo mo nan lang kreyòl la e nou pral eseye vann imaj kreyòl la yon lòt jan nan sosyete a kote ke nou tout wè aklè ke kreyòl la li pèdi tout valè li nan sosyete a alòske se lang nou se kilti nou se manman nou se papa nou se se nanm nou donk se Popilarize se popilarize potansyèl sa, se pwomote kreyòl la. Kote li di aklè nan konstitisyon peyi nou, nan atik 5 lan, ke tout Ayisyen ini, tout Ayisyen fè youn nan yon sèl lang ki se kreyòl la. Konkou sa a l ap dewoule anba tèm li ki se, Lang mwen se orijin Lang mwen se orijin mwen, avèk eslogan li ki se Fyète mwen se lang mwen. Jodi an la, tout enskripsyon yo lanse, kote yon moun kapab enskri, enskripsyon an se a 1000 goud. N ap fini enskripsyon an, Jou k ap 10 jiyè k ap vini la. 14 jiyè, n ap fè premye seyans fòmasyon pou timoun yo ki enskri anndan konkou a. 10 ji, 15 jiyè, n ap aprann timoun yo fonèm, fonetik, gramè, konsòn, vwayèl kreyòl yo, kreyòl la. 16 jiyè, n ap fon devlopman sou konkou an, n ap esplike konkou an, n ap aprann timoun yo kisa, kòman dewoulman konkou an ap ye, Jouskaske pou yo Konnen ki sak gen anndan konkou jeni drid. Jou kap 22 jiyè a se jou sa a konkou an ap kòmanse nap jwe premye ti tout. Kote nap jwe a tou lè 50 enskri yo paske se a 50 timoun nap fè l. Nap jwe a tou lè 50, 40 sak fè pi gwo pwen yo ap kalifye pou jwe dezyèm match la, 10 ap elimine. Nan dezyèm match la nap jwe a 40. 10 ap elimine 30 sak fè pi gwo pwen yo ap kalifye pou jwe twazyèm match la jouskaske nou jwe 5 match pou nou rive ak 10 timoun pou fè final. Nap gen 3 gwo gayan kote nap ba li 40 mil goud pou l peye lekòl nan nou di l bous pou lekòl. Nap ba dezyèm nan 25 mil goud pou l peye lekòl. Nap bay twazyèm nan 10 mil goud pou l peye lekòl. Men, ap gen lòt prim ankò, tankou n ap ba yo plak donè, n ap ba yo meday epi n ap ba yo kit eskolè konplè. Epi, 10 lòt yo, n ap ba yo meday, sètifika avèk kit eskolè ki pa konplè. Epi, 40 sa yo k te patisipe k elimine k pa rive lan faz final la, Nou konsidere yo tou kòm ewo tou. Paske, yo yo gen fòs, yo vin eple mo kreyòl, yo vin aprann lang kreyòl la. N ap ba yo kado lè final la pou yo kapab konsole yo epi pou yo kapab gen fòs toujou pou yo vini nan dezyèm edisyon an. Konkou a ap dewoule isit la Lan Banj, tout aktivite yo ap fèt isit la, anndan Banj. Final la, tout bagay. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.